Kriz ki genyen nan peyi Dayiti an la nan moman aktyèl, li vin tankou yon biznis, ou konprann? Paske li pap ret konsa la pou pou map fè kòb e osi fasil konsa avèk ayisyen e avèk dè ayisyen m kapab di dezesperan, ou konprann? Epi pou di jou o landemen bandi pral Pral swa pral bay vag oubyen m pral rezoud pwoblèm bandi. Paske ki sa l ye? Si n ap poze pwoblèm ki genyen nan kesyon afè ayisyen k ap kite Repiblik Dominikèn, an n di konsa ke onivo konsilè, gen tan gen yon biznis k ap fèt. E lè w antre nan peyi an menm, menm lè ayisyen an ta arive fè ennan nan Repiblik Dominikèn, menm lè l pa ta jwenn travay men li gen yon kòb l ap resevwa de la pa de dyaspora ayisyèn. Sa vle di tout sa yo se peyi an k ap benefisye l. Ok, mentnan vin gen yon lòt bagay k ap devlope la timidman, ou wè prèske tout dyaspora ayisyèn yo ki bò yo ale se Repiblik Dominikèn y al pase vakans yo. Malerezman se la yo ye. Se la y ap pran plezi yo, se la y ap depanse lajan. Donk, kriz ki genyen an, menm lè m te di konsa ke monchè, e m pa t enplike ladan l dirèkteman, men le fè ke kounye a la, kote m ye Repiblik Dominikèn nan, lajan ap vin jwenn mwen, touris ap antre, e moun ap depanse, afè m ap mache, ou konprann sa m vle di w lan? Donk sa vin fè m santi ke nèg lan pral di monchè map ankouraje ensekirite k genyen nan peyi dayiti an paske men kote m ye men sa kap vini men restoran m lan men lap fonksyone la paske ayisyen ap frekante l èske w konprann sa m vle di w la. Sa se lòt bagay. E ou wè gen yon tandans ke atis yo pa di anyen, yo pa enplike tou nan kesyon ki genyen nan kriz nan moman aktyèl. Paske ki sa li? Olye nèg lan li di li pral fè pwogram lan Ayiti, li fè l Repiblik Dominikèn pito. Ou wè sa m vle di w lan non? E se yon fyète li ye pou li pou l al jwe Repiblik Dominikèn.